Nou pa konnen si se verite Ti Lapli ap pale. E lè n di Ti Lapli tout moun konnen se chèf gang k ap dirije Gran Ravin lan medam e mesye. Nou pa konnen si se verite oubyen si se manti, men enfòmasyon sa nou pote pou w la a, nou pral fè w sezi tande kòman Ti Lapli ap avili lapolis enben ki yo menm la a ap atake l, y ap atake l, touye sòlda pou li alòske anpil nan polisye sa yo se Ti Lapli k ap peye lekòl pou pitit yo. Men kisak Ayiti a jounen jodi a la a, ou tande se yon chèf gang, se yon bandi, yon kidnapè, yon pwisan vòlò ki li menm jodi a la a kap peye lekòl pou polisye kap travay nan enstitisyon ki di e pwoteje e sèvi. E jodi a la a ou wè tèlman lapolis la gangle, tèlman gen anpil polisye ki nan vòlò, Telman gen anpil polisye ki nan tete lang ak bandi, ou vin jwenn jodia la a dòk yo pa ka peye lekòl e se bandi kap peye lekòl pitit yo, ou jwenn tou se bandi ki lwe kay bay polisye sa yo rete, ou jwenn tou se bandi eben ki bay polisye sa yo tè pou yo bati kay. Men kisa ki Ayiti a jounen jodia la a, ou pa konn sak polisye, ou pa konn sak bandi, ou pa konn sak bandi, ou pa konn sak polisye kidonk tout moun melanje ansanm Pami mouch ou pa konn sak mal ni femèl enben jodia la a ti lapli pa kenbe koze a misye gaye pawòl la e nou pral fè w tande detay. Peyi Lèzetazini pran gwo sanksyon kont Jocelerme Privert ansyen prezidan pwovizwa peyi a ansyen prezidan sena a tou si memwa nou pa fè nou defo Eben jodi a la ki tonbe anba sanksyon entènasyonal la kòm kwa li ta enplike nan finanse gang nan peyi a, nan finanse bandi, nan finanse vòlò, nan finanse ensekirite ki jodi a la fè tout Ayisyen vle pati kite peyi Dayiti tèlman peyi a pa gen vi, Tèlman peyi a vin envivab medam e mesye enben Joslèm Privè la ki jwenn sanksyon l avèk divès lòt gwo chabrak ke nou pral envite w dekouvri anndan videyo sa. Ankò yn fwa ou sou tvlakayhaiti.com pou sila w ki fèk konekte pa ezite abòne, like, pataje sitou kite yon kòmantè e sa ap fè nou plezi anpil pou di nou ki kote wap gade videyo sa epi tou pou di nou eske ou deja pataje videyo sa nan tout gwoup telegram ou Sou toutan group Facebook ki genyen medam se mesye. Bonne écoute, nap tounen. Nou sousou na tèt figi e nou visye anpil polisye visye nou ye jounen jodia nou tou prè pou nou vin mandem pou lekòl pitit nou pou nou vin mandem pou m peye anpwen nap peye kay pou nou kounam menm jounen jodia tou nou ka relem tou nou di men sa nou vle fè pou peyi a tou wi si yon trèt manch long nou vle prete lan menm tou pou nou delivre peyi a m ka prete nou li si nou pa vle fè batal ansanm avèm m ka prete nou li wi. Jounen jodi a nou pa konn, nou pa ka sezi nou di nou kanpe, kou nan ap pran pòz, nan ap bloke machin, boule machin, bare moun oubyen vòlè. Bann gang. Nou pi gang ke nèg geto. Nan inifòm sou nou nan ap vòlè. Epi tou nan ap pran pòz se nèg geto t vòlè. Mwen m bare tout kòm wi, di nou sa m bare tout kòm. Pase m konnen ou konn peyi sa e degaje w pou sove po w. Tout nèg, tout nèg e gengsè yo ye lan peyi sa. Ke w te, ke l te, ke l te premye minis, ke l te senatè, ke l te depite, tout nèg sa yo tout se vòlè. Wè si nèg sa yo pat vòlè, jounen jodi a e pa kòb yo, e pa kòb la yo tap al pran pou yal bati, pou yal achte bèl kay lan peyi blan, al fè yon ta de bèl bagay lan peyi blan non menn. Yo tap bati lan peyi yo, peyi yo tap gen sekirite, gen bagay yo patap sitire lan peyi a la. Wè a mwen tande nèg yo sitirel, ou konprann pou yo mete nou lan pren kote jan nou ye a pou nap mal viv, nou tout nou tout vi nou an danje. Nou tout nou tout ap viktim. Nou tout ap pran kou. Sa vle di ou pa viktim jodi, yon ti sè w ka viktim, yon ti frè w ka viktim. Tande! Jounen jodi a kòm ti medam sa yo pran, yo pran la, y al touye yo la. Sa k pou di l pa gon sè l ki polisye? Yon frè l ki polisye? Sa k pou di l pa gon tonton l ki polisye? Kou ta timoun nan dèske l ret lan geto, li se bandi, konprann nou ka, konprann nou ka pran nan al detwi vil, pandan se tan nou konn kot bandi yo rete. Nou fout lach kòm polisye. Yo fèk koumanse kare touye nou paske se patwon nap fè plezi wè moun nap fè plezi a se li kap touye nou ke nou pa wèl nou pa janm wè ke moun nap fè plezi a li kap touye nou jounen jodi a nou la poun bay sekirite epi tou nap viktim nan ensekirite bann enbesil yon sèl bagay map di nou mesye yon sèl bagay map di nou opòtinite yo te gentan ban nou yo ban nou opòtinite a deja Depi chak nèg geto pa gen ipokrizi nan kè yo, yo pap fè patwon plezi. Yo bay politik la vag. Pase nou menm nou, nou menm Ayisyen, nou pa anmezi pou nou fè politik. Pase politik Ayiti fèt twò sal. Mesye ti nèg geto yo, mesye touye je nou sou politik, sou politik la. Fè nou konnen w prann, non yo ban nou an, ann sezi non an menn pou n delivre peyi a, sou kenenpòt fòm. Pase jounen jodi a, nou wè tout sa nou fè. Wè tout sa nou fè. Ou wè kouman bagay la ye? Li toujou rete tanplay. Yo pa ban nou lòt non non. Ke kidnapè, ke vòlè. Nou pa gen nou pa gen pwoblèm a nou sa non. Polisye t mouri savyen yo. Pito andan gran ravin yo yo tap fè kidnapin wi yo tap la toujou wi cheri. Tande. Pito yo pran nou te lage nou nan avi de rechèch kòm vòlè wi. Ke yo te gen lavi tande. Wè polisye sa pito nou te zanmi m m te peye nou chak mwa lan sa paske lan sa map pran e pran m pran pou m bay moun ki pi mal jounen jodi a nou t gen ministè leta remèt nou ministè pa gen lajistis pa gen leta tande e tout moun fè jistis tèt yo tout moun jere vi yo jan yo kapab wè jounen jodi a si yo mèt tap peye nou nou pa tap mouri nou tap la toujou. Men patwon yo la jounen jodi a nou ka mouri men yap fè tout estrateji pou yo pran cha a zafè nou menm ki mouri tande lè yon cha rete yon kote yo fè tout estrateji nèt pou yo rekipere cha a men lè nou mouri yo pa fè estrateji pou yo rekipere nou bann san sal etou nap di nou bann nou polisye nap mache touye inosan nap di nou polisye nap mache bloke lari fè teyat nap di nou polisye nou konn sa pou nou fè byen pwòp. Nou konn ki direksyon pou n pran byen pwòp. Mache dechouke politisyen, e sa pou n fè. Bay patwon yo do. An n fon sèl a nèg geto pou n koura pre nèg sa yo. Antre cha yo lan baz, se sa pou n fè. Pou n koura pre nèg sa yo. Konprann sa k pou fèt pou peyi a pou l fèt. Konprann? Konferans nan nan anprann si y al nan voye ale a pou n voye l. Konferans nan bay la pou n bay li. Pou n soti nan sa nou ye a. Paske Ayiti reprann, konprann jounen jodi a, n ap on, on ba, pa gen, pa gen moun kòmsi k ap byen viv l on peyi. Ou wè sa yo fè? Tèlman yo pran nou pou idyo, yo mande reprann, yo mande 30 mil Ayisyen menn. Yo mande reprann pou yo reprann pi bpil nan peyi blan. Nou va wè, nou va konn, nou va konn konsekans lan pi devan. Tande, lè nou, lè nou koumanse pran men nou. Antoulèka mèsi pou tout moun k ap tande m yo. Mwen menm pa gen pwoblèm ak ni bon kòmantè ni fo kòmantè. Sa pou m di an m di l. Sa m ap di a Eli m ap di Eli m toujou di. Sa m sa k nan mwen an Eli m di. Konprann m pa nan kache voye wòch. Tanp eleksyon ke pa t menm yon seleksyon. Kote John Joel Joseph ki te li menm an palan de e pòt pawòl e rap pa kaka. Ou pa l wè Jocelin Privert Yon lòt rap pale kaka ankò ki te fè masak nan Lasiri. Ou pale de Moyiz Janchal, yon lòt nèg ankò ki se Lavalas. Sa di Preval te pral fè pran pou pran eleksyon sa a an 2009 kote l te pral bay yon ekip bann nèg ki sòti nan Lavalas sa a ki san ideyoloji men yon sèl grenn bagay se dè asasè. E jodi a n ap vin konprann e poukisa Preval te ka rive fè ni John Joel Joseph senatè, ni Joseph Brivè senatè, e sans oubliye Moïse Jean Charles e dot ankò. Men, sa pa rete la, Joseph Brivè se youn nan moun ki te falsifye kesyon konstitisyon amande a, kote Preval te kòmanse avèk konstitisyon amande a, e Joseph Brivè se youn nan moun, san sèlman li falsifye konstitisyon amande a, e se youn nan moun ki ta pral benefisye konstitisyon amande sa a ankò. Sa di, nèg yo bay pou Joseph Privè a an 2015, 2016, nan kesyon andan paleman a rive senatè a, enben nou pral wè Joseph Privè pral rive prezidan. Pou l te rive prezidan, li te gen yon ekip bann nèg. Paske pa bliye non, lè sa a pwoblèm madan Aristide pral nan palè tèlman kontan, enben tout nèg ki te Gen bon vye renome tout nèg te wal vin andan pale. Men Joslèm li menm gen de bon relasyon. An nou avanse Anderson nou wè ke nou pèdi Salomon M panse disi kèlke segond ok vwala vwala ok an nou pouswiv an nou pouswiv nou rejwenn li e pa bliye nou pral repran medam mesye nou pa bezwen panike nan kèlke minit nou pral repran sanksyon ke bò kote etazini deside pran aprè ke peyi kanada pran pou nou pa melanje yo paske se 2 bagay kap pase la kanada kap frape a pye goch etazini ki ta vle pran boul la sou pye dwat li men pou kounya la nou pral baw enfo yo trè trè trè an nou avanse salomon m wè nou te pèdi lig nan. Ay son match football kap jwe la pèp la paka pèdi poul sa. Fòn pale de moun yo paske lè yo lage sanksyon kont moun yo piga nou al panse moun sa yo se bon moun yo ye nou pa rale istwa moun sa yo. Yon pèp ki san istwa se yon pèp ki san memwa fòn rale nèg sa yo poun pa pran kòmann se bon moun yo ye e Jotham Privert nou gen de bòn relasyon e pa bliye non li sòti nan depatman Nip lan men pandan li sòti nan depatman Nip lan Jfrann Elbé jodi a la ki te nan kòtèj Joseph Privert e Jfrann Elbé arive direktè lapolis gras avèk Joseph Privert. E Joseph Privert se youn nan konseye Doktè Ariel Henry PM defakto enkilpe. Sa vle di nèg nou wè yo poze sanksyon kont li a se youn nan nèg ki pa bliye non ki te fè masak Lasiri an 2004. Kounye a, lè w tande se peyi Kanada ki pran sanksyon kont Kalin Sourka, yon avoka ki te nan kabinè Laurent Salvador Lamothe, men, menm lè Lamothe t ap konbat gang andan peyi a, sa n te pa di pou otan, Lamothe pa gen gwoup pa l tou. Sa vle di, mwen menm, depi ou te nan mèt peyi a, nan sa l ye la, m pa bezwen konn sa w te fè a, ou wè mwen pa ka viv an pè, depi yo gen prèv, Ou ladan, m pa bezwen konn ki koulè w te ye, m pa bezwen konn kiyès wap defann, sa vle di jodi a la depi yo mare nou, paske nou fè peyi a twòp mal. Jodi a lè nap gade ankò yon fwa, genyen 2 EN nou dwe nap poze tèt nou kesyon, Cherif Abdallah e Jilbè Bijo, poukisa peyi Kanada gras sa ki pran sanksyon kont Cherif Abdallah e Jilbè Bijo, poukisa lè. Etazini pa janm pran sanksyon kont yo paske se de enterè e nou te konn ap denonse sa la paske peyi Kanada ap fè yon jefò bò kote pa l, Etazini menm yo menm yo yon ti jan fè may dosye an. Enben nou tande Anthony Blinken ki di w genyen 5 enben pèsonalite la e genyen 7 manm nan fanmi yo sa vle di ki sanksyone pami yo jodi a èske 2 òm dafè yo menm pale 2 òm dafè men gen moun ki ta renmen di Jodia poukisa yo poko rive sou Dimitri avèk Reginald Boulos. Men pa bliye non, Anthony Blinken di gen 44 moun ki sanksyone men lis la poko devwale. Mwen ta swete Anthony Blinken poul devwale lis 44 moun sa yo poun konnen. Paske lèw nan peyi Etazini gen de moun ou ta tande nan lis ki nan lye avèk gang, ki nan trafik dròg, Se nan tout vye bagay, depi wap mache nan lari Etazini, ou ta wè Ameriken, ta kite moun sa yo lòtbò toujou, sa vle di ou menm bò kote paw, ou dwe mete one pye bò kote yo, pou mande sa yo fè nan lari a toujou, ki fè yo poko mare yo. E jodia, tout sa kap fèt yo la, gen anpil moun kap di, enben pri a kòmanse moute, gras la kòmanse desann. Paske, fò nèg yo fè avèk peyi a, fason nèg yo alimante, fè Ayiti tounen yon mache kote y ap enpòte zam, vann avèk lòt peyi. Sa vle di mache komès zam nan, li tèlman bay kòb, ou wè tout nèg oblije antre ladan, e se sa fè ou te wè senatè ameriken yo, yo te menm di, yo pral vini avèk yon pwojè de lwa pou wè kòman yo kapab enben sanksyone, pini nèg k ap finanse gang andan peyi Dayiti. Sa vle di jodi a la, nou tout ap konprann, enben nou tout wè Depi ou tande yon nèg nan depatman Nip, nan depatman Pò la ki sanksyone, ou ka wè bay la piblik yon kout men, sa vle di ede n lan, sa vle di, sa vle di jodi a la Muscadin si yo ta di Ti Pyè gen pwoblèm ke li nan, li nan, li nan vòlè, li nan trafik dwòg, depi li ta desann Miragwàn, ou ta di w ap mare. Jodi a, m ap tou di Muscadin sa. Lè yo di yon nèg prezime, wè izo, jiska prezan, izo, yo poko reponn, yo di l, yo di li se yon prezime asasen. Enben, jodi a la tou, si Muscadin ap fè yon travay serye, kòm gen chaj ki pote kont Joslèn Privè, mwen menm, la ankò, m panse Muscadin, li gen do, do, do, do l nan men l, pou l ta kapab, enben, mare kou krab